An edem di merci seyè. Ala ou gran seyè. Ala ou gran gran gran gran seyè. Ala ou terrible seyè. Ann di gloire a Dieu viv le sang de Jésus viv le sang de Jésus viv le sang de Jésus donk maten an m kanpe la m rann le trône de Dieu le trône tout puissant. Le trône qui est au-dessus de toute puissance, de toute force, de toute dignité, de toute autorité. Respè pou trône sa. Adoration pou trône sa. Louange pou trône sa. Yes. E maten an si n pa tande mwen nan mòg. Se tonton nou ki te voye yon 600 dola byen lontan nou te konn al pran pou fanmi an men n pa t ka al pran l. Epi m te deside vandredi a pou m t al pran l. Lè m rive, m antre, m fin fè tranzaksyon an. Te gen 2 mil dola sou kanè a pou m te transfere bay yon moun. M tou fè retirè a epi m tou fè transfè a tou. Epi lè m fin fè sa, m sòti avèk 600 dola. Bò dizè, m pran machin e m desann sou zòn Jeral pou m al lakay mwen. Lè m pran machin e sou zòn Jeral, alò pou m idantifye non men kanè Unibank lan, Many ok Mayo sa se li ki te sou mwen mayo jaune sa si nou wè n kenbe l nan men se avèl m tap mouri an Many mayo jaune sa si vòlè a si bandi a sonje lap sonje mayo jaune sa ki te sou mwen. E lèm fin pase ti pòs kafou Èpòt, m fin kite ti pòs la m rive anfas plas Hugo Chavez la, zòn Mayi Gate. Mwen wè machin nan, kamyonèt la kanpe. Epi pou mwen menm m panse son moun k ap monte oubyen moun k ap desann. Men le seyè fè n gras daprè fòmasyon papa nou ban nou lè n nan lari nou menm nou pa tchat nan telefòn lè n nan lari nou menm lè n nan lari nou menm nou pa tcheke fi nou pa ap gade jip fi. Lè n nan lari se sou batay nou ye M gon kantik lan kè m m ap fredone M ap balanse Epi lè m gade m wè on on swadizan vagabon Ki kanpe dè machin nan ak zam ni lan men l Li pwente anndan machin nan E kote map pale avèw la a sil parèt devanm map konn vizaj li. Li met on mayo gri men gwosè lestoma li lap vin touye ti chen dè manman l lan. Ti chen l tap bay manje depi lontan lap vin tiye l. Lè misye brake zam ni, misye di lè tout moun nan machin nan tonbe tranble, misye di pèsòn moun la a pa gen pwoblèm nou mèt poze. Men moun m ann afa avè l la. E l di, tande wi, tande wi, lè lè l di moun li ann afa avè l la m pa konnen. Misye di mayo jaune nan. Ou fenk sot pran 2600 dola nan Unibank. Pote l ban mwen. Ou wè sa, mesye Unibank yo, Sogebank yo, m ap vin pou nou wi. Bondye beni nou. Lè misye di m konsa, lè misye di m konsa, avè m ni an afè a. Kretyen, m konnen ras papa m ye. M pa gen fanm moun nan men m. M pa dwe labank. M pa t al pran lajan m te dwe moun m pa lan pa pran ponya. Lè misye di m li an afè avè m, Gon baay ki sot an nan m santi m dwòl. Ketyen m santi m pa moun. M di misye mwen? Misye di m wi. Way, m santi gon lyon ki travèse m, le lion de la tribu de Juda. Alelouya! M gentan manje lespri misye, m gentan wè m dechire l, m gentan wè m kraze l, m gentan al anba men m, m wè m dezame l. Li pa konn sa. Epi, m leve, lè misye konnen tèt mwen m ap pot ba li, Ay! E pozisyon m ma pran? Tout moun anndan kamyonèt la gitan fol atè. Yo kite sèl mwen anndan kamyonèt la. E mwen m jwenn tèren anndan kamyonèt la, m balanse kò m. E sak pi rèd la, Misye egare l kite lestomak li ban mwen. Gade! M lanse misil mwen e men sa a. Lè m te malad, papa, ou fè 10 deklarasyon sou tèt mwen. M ekri yo la a. Ou ka bliye, men m ekri tout deklarasyon yo. Nan youn nan deklarasyon yo, ou te di ou moute ponyèt mwen, ou moute bwa sa a. Depi dyab, depi satan, depi monn envizib parèt devan m, m ap plat li. Aye mwen m ou konnen m s on reskape lanfè m ye. E kòmandan m ki t al chache m. E satan konn sa. Eke m gade m wè e dife ploo! Epi dife grennen! E malgre m santi lestoma m cho, m di batay li ye e m pa pèse! E mande kamyonèt la! Mande kamyonèt la toujou! M relanse misye yon misil! Poo! Misye fè 3 pa dèyè pou l al tonbe Misye fon bal anlè pow el fon lot bal sou mwen biiw epi pousyè dife li pa antre e di misye wè misye wè tout bon vre batay sa twop pou li distans misye fè 3 pa dèyè m lan son lot biiw epi m vole kamyonet la m desann atè lè misye wèm desann atè misye vire de kamyonet la. Epi li son vire de misye, misye fon bal atè, misye di lòt vòlè ki te devan an sou moto a, ki te friz chofè a devan an, li di misye lache pye w! Misye lache pye l. E lè m vire, lè m vire pou m pran misye. M wè yo gintan ale. E kretyen, m fè 20 minit e kote map pale la tout popilasyon e pi fò popilasyon mayi gate ap viv bagay la, yap balanse men anlè, yap di viv la pwisan de Dye ki vin delivre pitit li e. Bondye beni w wi e kretyen map di yon bagay. Lè lè lè papa kondi li pa li psa santil atè a m resi wèm pa atè vre m fè 30 minit preske 20 minit map chache misye map moute map desann bò lari a alelouya alelouya m santim ta pran misye papa e ouk tap vin retire misye anba m mpa tap rele lapolis non ou m tap rele. M tap dezabiye l, m tap fè l manje fatra, m tap fè fwote bouch li lan labou pou l respekte la pwisan de levanjil. Elèfini, gon mesye k te nan machin nan. Papa si w pèmèt m bay telefòn mwen pou misye rele m pase pi gwo erè m fè kòm anlè m te Li twouble Mesye a di m kèt ou pa yon moun Misye vin sou mwen Misye di epa w pa mouri Misye met ajenou Dwa pa mwen gade di woy li pa pran bal li men kat mwen m son ajan de sekirite m konn sak rele pwojestik byen m di misye tiwo nan kè woy misye rale men l misye di bon m se temwen w lè m vire pou m ale misye di l pap kite m ale lap mache dèyè m misye twouble li etone li pa konn wè bagay konsa kòman w fè vivan. Kòman ou fè vivan? M di misye konsa, M abiye avèk yon pèsonay ki rele Jezi de Nazarèt. E m gen kòmandan ki antrene m kòm Past Amèl, men kat mwen. Li antrene m pa pè bandi, pa pè mechan, pa pè malfèktè, pa pè pye atè, pa pè wongatè. Anba pye nou yo ye. Epi lè misye mache dèyè m, li di m ann al nan ti pòs polis la non. M di m pa bezwen lapolis. Si m t ap mouri, m t ap gentan mouri. Lè m prale nan ti pòs polis la, e lè sa a yo, polisye yo menm y ap abrite pou yo tande ki sa k genyen. Kat bal gentan fèt lè sa a, m t ap gentan mouri. Bon, kòm, kòm nou respekte la sosyalizasyon, m antre nan ti pòs polis la, yo poze m kesyon, yo pran kat mwen yo fè foto kat mwen, m di m mache legliz Past Amel Lafleur, e misye di m, mezanmi, lapolis ban m pale. Sa a pa yon moun. M pa konn sa l ye, men misye pa moun. Li di polisye yo, yo fè 2 pwojektil nan kè misye. Misye lonje men li an, m wè dife. Misye lonje men li an, lòt bal la fè dife. Se pou dife!